Sèten pami nou pa menm stav lè lan demen si nou te soti. E se sa ki ka rive la. Sa se yon gwo gwo gwo pwoblèm e se yon gwo verite. Sètadi ke avèk pri esans la kounye la, twa stav fè mwen an kay depanse omwen 400 lit esans pa jou lè soti. Nan fè yon jou, de jou, i sifi lanmè la rèd pou granmoun ap fè pa soti e pa menm anvi al gade si ke meyè lè lan demen.